Si n pa pote kole, pita pral pi tris. Yon sitiyasyon k ap devlope nan peyi a bay gwo kè kase, pèsòn moun pa alabri e se bandi ki gen pouvwa, gen kontwòl tout kote, peyi a an otaj. Soti 27 janvye pou rive 22 fevriye sa a e jiskaprezan kote n ap pale a la, genyen ototal se 6 komisarya ki gentan fèmen pòt yo koze ensekirite. Sitou si n ta pran nan Latibonit nou kab di premye komisarya k te gentan fèmen an se Dezam, Dezyèm komisarya, Vèrèt, nou jwenn Lyankou ki plase an twazyèm pozisyon kòm komisarya ki te gentan fèmen pòt li, kote bandi yo te atake, nèg gang Savyen yo t ap frape fò e moun pa t ka kanpe, komisarya sa a te fèmen pòt li. Nou pale de Ti Rivyè Latibonit, komisarya Lestè a ki an senkyèm pozisyon k fèmen pòt li depi yè e resaman jodi a kote n ap pale a la, Se sou komisarya vil a nan depatman Latibonit ki fèmen pòt li e Gonayiv se te youn nan premye enstitisyon leta a te fèmen paske bandi ak zam t ap fè lapli e lebotan, yo te touye 7 polisye, bagay sa te revolte sitiyasyon yo e bagay la grav. Plis detay medam mesye nou prale nan Latibonit ak Desivenes ki genyen anpil deklarasyon l pral fè konsènan sa k ap pase nan wo ak ba Latibonit lan Entansyon yo vrèman dwòl. Ou konekte pi gwo rezo a sou Flativie 83, rezo enfòmasyon an. Yo gade mesye kokorat san ras yo ki ta dèyè aksyon sa. Kisa egzakteman enfòmasyon an ye Désir Venès? E ayè, e byen bonè nan maten enfòmasyon te rive jwenn nou, te genyen ansyen pòt. Pawòl pnh nan Latibonit lan, Mesye Max Saint-Preux ki t ap travèse pou t al pran travay nan Gonayiv, lè li rive nan zòn Lakwaperis, se nan rantre sid de Gonayiv kote Kokorat San Ras li ap opere. N ap raple ke baz sa a li te la deja, lapolis te kraze, te deloje baz la, baz la t ale nan Pòdepè. Ebyen. pa rapò avèk relachman ke lapolis genyen nan mouvman kwaze bra nan dènye jou yo, ebyen koworat san ras repran espas la. Pandan Mak Senpre rive, nèg yo louvri kout zam sou machin nan, ebyen se sak pral pèmèt ke Mak Senpre sove de justès e fè apèl avèk polisye ki nan komisarya Lestè yo. Ebyen se sa ki pral lakòz anpil kout bal tire antre bandi yo e lapolis ki te soti nan komin Lestè ki te rive Lakwaperis pou te vin sove frè dam yo Mak Senpre. Ebyen se sa ki pral lakòz ebyen bandi yo estime ke se komisarya Lestè ki koz ke yo rate kou a ebyen yo desann Lestè yo vin sime pagaj tire kout bal toupatou malgre komisarya nan Lestè te rele ranfò, ranfò pa rive ak. tan, paske mesye Itag, ki pratikan kantone nan Pon Sonde, ki te dwe rive jwenn yo pou omwen e pou te sove yo pa rapò avèk kout zam ke mesye Kokorat San Jasen t ap louvri, enben, yo pa t rive a tan, yo rive prèske 45 ou inè aprè, se sa ki pral pèmèt ke polisye yo te oblije. fèmen komisarya a an prezans popilasyon ki t ap obsève e popilasyon an te estime ke polisye yo te aji avèk konsyans e yo te dakò fason ke polisye yo te aji paske yo te wè nan atitid polisye yo te menase. M t ap gade sa atravè yon videyo, m t ap gade ke popilasyon ki te kanpe ki bon an n ta di ke yo rejwenn polisye yo men se pa se pa paske yo rejwenn yo non paske yo menm yo deja konnen ke yo pral livre a yo menm men vi avèk sitiyasyon ki gen nan depatman an. Se kòmsi yo dakò polisye paske yo di vrèman yo pa ka ap viktim anba men bandi si m ta konprann li konsa videyo sa a. E ta sa? Wi. Trè byen. E popilasyon an fè kwè ke polisye yo, yo se moun avan tou, yo gen fanmi, ebyen e se sa ki lakòz ke yo te oblije, yo te oblije dakò ke polisye yo te rantre al jwenn fanmi yo pa rapò avèk sitiyasyon ke yo menm, sitiyasyon de panik ke yo t ap asiste ke popilasyon, ke polisye yo t ap. konnen nan moman ke yo tap plede rele ranfò, ranfò pat janm rive a. Blèz banm eseye fè oditwa radyo mega konnen lansanm de komisarya pou kounyè a ki fème nan depatman latibonit ki pa genyen polisye ladan yo, ansanm de Popilasyon sa yo, yo livre pou kont yo. Nan tèt lis sa, nou gen Petit Rivière de l'Artibonite ki twouve l nan awondisman Desalin, nou gen Lestè ki twouve l nan awondisman Lè Gonayiv, nou gen Vila ki twouve l nan awondisman Desalin, komisarya sa fèmen, nou gen Dezam ki twouve l nan awondisman Senmak, komisarya fèmen, nou gen Vèrèt ki twouve l nan awondisman. Senmak, komisarya fèmen, nou gen Lyankou ki twouve l nan awondisman Senmak ki fèmen. Sa fè ononb de 6 komisarya ki fèmen pou rezon densekirite paske polisye yo santi yo pa an sekirite, yo fèmen komisarya sa yo, yo lage pye yo e jiska prezan yo pran pozisyon, yo di yo kwaze bra yo kote y ap egzije ansanm otorite ki nan pi wo nivo pnh la pou mete de mwayen adekwat. disponib pou yo travay e menm al kraze baz gangris pou rekipere 6 zam ke bandi yo te pran 25 janvye ki sot pase a pou lapolis, pou yo rekipere 2 machin yo e menm rekipere menm zosman 6 polisye ke mesye yo te touye nan komin Lyankou nan travèse rivyè pou te vin fè ekzaksyon nan komin Lyankou. Sitiyasyon sila li rann ke tout aktivite o nivo. Departeman an paralize. N ap raple te genyen direktè imigrasyon Sen Mak lan ke yo te kidnape, li te poko ase ap li te kidnape l, ebyen vis delege awondisman Sen Mak la mesye Walter Montas te fè kwè li te bay 24 è pou Koko Atsan Ras te libere Wachmi, Ebyen, pou sa, 24 èr a pa t pase, malgre se kontre ranson, yo te libere Wachmi. Ebyen, jij delege Walter Montas li genyen pou l al reponn kesyon lajistis nan vil Senmak, paske l te di si mesye yo pa libere direktè imigrasyon, ebyen l ap di kiyès ki mèt yo, Pakè Senmak nan travay li. Sanble ke li la loz lap fon ti pase men la pou wè kouman e Walter Montas la ka al reponn kesyon pou omwen la repiblik ka konnen kiyès ki mèt e pouvwa sa. Paske yo twouve msye gon sètèn notoryete sou nèg yo. Bon pandan wap pale de pakè senmak la ann tou gade sa non e konsènan e ann di prezidan e konsèy minisipal e lyankou la kote msye piske la gon manda rale mennen vini dèyè msye. Ducarmel Ducarmel merci. Majistra Ducarmel merci e Maitre Venson François te voye yon envitasyon poul te tandel aprè lansanm de koze ki tap di ki ta fè kwè ke li genyen konivans ou pratik avèk baz Grangriff se te yon polisye ki te kantone komin Lyankou nan moman difisil nan pakou ke yo te genyen yo ki te denonse sa nan yon radyo, ki te fè kwè ke majistra a te ba yo manje lajan, lajan ki soti nan men Luckson, yon enfòmasyon ke majistra Ducanel Mercy te demanti. Pa la swit, genyen chèf baz la, Luckson Elan, ki ta pral lage yon voice ki te fè tou rezo sosyo a, kote l fè kwè li menm avèk majistra Cameau, yo te genyen de relasyon etwat, sitou lè l pran kamyon machandiz li fè kwè ke l te konn vann. e majistra machandiz e li menm raple ke majistra te konn achte nan men l te konn peye li byen pwòp e majistra pratikman genyen 2 kamyon siman yon kamyon fè ke l achte nan men l li pa te ko janm peye l e sa ki lakòz ke majistra a genyen yon depo siman nan zòn kay Magèn nan Lyankou ki fèmen se paske li dwe l li pa janm peye l majistra a. Malgre komisè Vinson te envite majistra a pou l te vin tande l, majistra a te mande yon repò a la uitèn, ebyen pratikman repò a li ekspire, majistra a pa janm mete pye, li pa mete pye, li te pito voye yon papye tenbre pou 2 jounalis nan vil Senmak ki te prezante emisyon an avèk. e polisye a se te Jocelin Ilus avèk Dady Michel ebyen l te voye yon papye tenbre pou 2 mesye sa yo ebyen malerezman majistra ti Carmel Mercier li toujou rete anfouye dan la nati men moun lyankou ap chèche majistra pou fè remèd yo pa konn ki kote majistra a pase E se sa k koz nan plizyè mouvman ke moun Lyankou fè, yo mande ak majistra Ducamel pou libere komin nan de chay ki sou do l e pou li demisyone. Jiska prezan lèt demisyon an poko prezante e pa gen moun ki konnen kote majistra a pase men se sa ki pral lakòz ke yo lage manda damne dèyè majistra Ducamel e menm mete entèdiksyon depa pou li kite peyi a. Kounye a, an nou gade sa Désir Venès pou moun ki ap tande e an di Jounal Mega Maten, n ap gade sa ansanm avèk ou, jan di a se jak zòrèy nou. Eske genyen de trè bon rapò, bon se vre majorite gwoup ame sa yo, bon yo yo entèkonekte, sa vle di yo gen rapò, yo konekte kanmenm, eske genyen de trè bon rapò ant mesye Kokorat San Ras yo avèk nèg baz Gran Grif Luckson Elan yo? Kokorat San Ras avèk Gran Grif se. Papa ak pitit ou gen yo se anfan siyamwa. Anfan siyamwa se de timoun ki fèt, se de vi ki koule nan yon sèl kò. E pratikman, mesye yo antann yo, yo antann yo ase byen. Premye tantativ ki te fèt pou te kraze baz sa a, yon pati nan nèg yo t al sou Pòdepè. kèlkeswa baz atravè peyi a ki an difikilte fas avèk operasyon lapolis, ebyen mesye yo debake vini nan Latibonit nan Sayen pou yo vin pran refij. Zafè n ap wè nan dènye jou yo, tout sa ki ap pase kote mesye yo pa sispann ap detounen kamyon machandiz e sitou mesye yo ap chèche manje e yo di w Yo genyen yon kantite nèg sou kont yo, si yo tou Jeneral Nixon toujou di sa li menm se mafya ke li ye, mesye yo ki sou kont li a fòk li ba yo manje e leta pa ba l travay lap chache manje nenpòt kijan pou l ba yo manje paske li gen anpil anpil nèg Wi li ki gen soti pitit sou kont toupatou li. ke se Kanaran, ke se Vilaj de Dye, ke se Matisan, tout nèg sa yo depi lapolis ap mennen depi lapolis ap mennen operasyon dèyè yo ebyen yo pa pran lòt direksyon yo pran direksyon Latibonit yo pran direksyon Sajyen ebyen se pou sa ke n mande avèk lapolis pou l pa inyore fòs de frap ke gang sa a ki e nan ti rivyè latibonit nan premyè seksyon nan zòn savyen li genyen e jodi a bagay la vin pi tris toujou lè lapolis nan operasyon kwaze bra pou obsève li rann mesye yo vin genyen bokou plis fòs paske mesye yo vin elaji jodi a e mesye yo pran komin vèrèt. Komin Lyankou e komin Ti Rivyè Anba menm tou, yon pati sou zòn Pon Sonde prèske rive sou Senmak, mesye yo ap mache, enben nou ta ka di ke komin e lansanm de rejon rejyon Nò a li asyeje avèk mouvman gang yo, bon se depi nan Mòn Kabrit se gwo risk ke moun k ap soti nan Lwès peyi a pran pou desann ebyen lèw rive sou komin vèrèt se se lèw fin pase ou konnen w sove, travèse lyankou son lòt kafou lanmò pa rapò avèk sòti doperasyon gwoup gang yo ebyen lèw rive pi wo nan zòn lakwateris se lè ou fin kite zòn sa swa pran swa pran direksyon pou ale nan nò ebyen se lè sa wap konnen kew pa pral nan men bandi. kote yo pral teworize pou yo mande gwo lajan e se prèske chak jou mesye sa yo fè 2 kidnaping e chif kidnaping ke mesye yo toujou fè yo toujou anpil se swa yo pran 2, 3 bis avèk tout moun ladan l e jiskaprezan gen anpil moun ki nan men mesye Savien yo e ki ap negosye pou kesyon ranson e menm moun ki ap fè planifikasyon pou 2 moun ki nan men yo e pou yo ta jwenn liberasyon pou yo moun ap chèche lajan. Ebyen mesye yo kidnape moun sa yo tou ki lage fanmi yo pratikman de bra balanse sitou nan zòn dechapèl mesye yo te kidnape yon pakèt moun ebyen gen yon pastè ki pratikman te ap fè apèkèt pèkèt sou rezo sosyo pou mande moun vin kontre men poul ka libere moun yo ebyen avan yè nan sòti mesye yo e sou kominiankou malerezman pastè a tap soti nan vil senmak mesye yo mete men souli yo kidnapel li anba men mesye gangis yo. Bon e an nou gade sa m pral kite w ale talè konsa Désir Venès si si n sot tande byen la se ke nèg yo sanse kontwole nenpòt an n ta di 3 a 4 gran komin nan depatman an e yo menm vle tonbe sou pou m ta di byen ou menm ki prale nan nò la an tèm de limitasyon konbe konbe kote nèg yo kontwole anba sa a? Mesye yo pratikman genyen kontwòl 3 gran komin nan men yo Komin Petite Rivière, dayè se nan Ti Rivyè ke baz la li ye menm, nan Premyè Seksyon nan lokalite Savyen, ki pataje limitwòf avèk komin Liancourt, se rivyè a ki separe yo. De menm ke Vèrèt, ou ka pase sou rivyè a pou ale, travèse rivyè a pou ale pou ale Vèrèt, Dekoupon, ebyen gen lòt wout ki sou kano. pou travèse e pou ale e Vèrèt enben se la ke mesye travèse a longè de la joune avèk machin yo e pou vin fè egzaksyon nan komin Vèrèt e wi lè mesye gen posiblite de koneksyon ke yo genyen si yo rate yon kou yon moun ki ap soti Pòtoprens ki travèse Vèrèt ki travèse Lyankou ke mesye granris yo pa mete men sou yo enben yo gen entèkoneksyon avèk kokorat san ras pou fè pran moun sa a nan zòn Lakwaperis. Anpil nan machin yo evite pou vin pase Vèrèt a Lyankou lè y ap soti Pòtoprens enben yo fè wout yo pase pa Sen Michèl de Latalay enben lè pou yo desann pou yo vini Sen Mak pou ale Vonsonde, ebyen se moman toujou trè difisil pou yo avèk kokorat san ras ki nan Lakwa Peris nan rantre sid dè Gonayiv, sitiyasyon sa li mande ke otorite, si gen otorite toujou nan peyi a, pou yo asime responsablite yo pou yo wè kijan yo kab libere Latibonit paske se yon depatman ki lese pou kont, popilasyon an kòmanse ap plenyen sitou de pwodui de premye nesesite yo ki pa ka soti nan kapital peyi a pou rantre, ki pa ka rantre e ki pa ka soti pratikman nan plizyè lòt zòn atravè peyi a pou alimante swa biznis yo ki pou pèmèt ke yo rete kenbe, se yon sitiyasyon ki parèt vrèman, vrèman, vrèman difisil nan moman ke n ap pale a pou Latibonit, lè n imajine majorite tè yo rete san travay akòz kesyon ensekirite a blèz, sitiyasyon li vrèman kritik. Nan mond sa pske n konnen latibonit sa reprezante nan zafè ann di manje nan peyi an sitou n konnen se la nan kesyon diri e nou konnen ann di vale an se la avèk pwoblèm sa m ta pral mande egzakteman kisa peyizan yo oubyen kiltivatè yo menm yo fè nan ka sa de kisa yo viv kounya. Malerezman pou ane a, peyizan plantè yo, yo pase de movè moman, sitou nan sa ki gen rapò avèk agrikilti, paske majorite tè yo ke peyizan yo travay, yo ase souvan nan pwoksimite kote baz gang yo ye. Gen nan yo ki fin travay, diri a prè pou y al rekòlte. Malerezman, se pa yo ki rekòlte, malgre yo peye gwo lajan pou yo pike diri, pou yo bay angrè, fòk yo peye bandi yo lajan, ebyen lè pou y al bat diri, pou y al rekòlte diri a, malerezman, se avèk zam nan men bandi yo vini, avèk machin, rekipere tout diri e pran diri yo plante nan baz. Se pratikman peyizan yo travay, se pou bandi yo ke yo travay. Apre sa. yo fin pran rekòlt pou bandi yo ta pratikman ta bay espas, ta ba yo otorizasyon, paske se sou kont yo prèske popilasyon ap viv, pou yo ta jwenn espas pou yo plante pwa. Nou ta ka di se yon rekòlt ki pratikman oubyen se yon sezon ki pèdi pou peyizan yo nan Latibonit nan kesyon pwa. Yo pratikman pa jaden yo, yo pa ka fè jaden. akoz kesyon ensekirite paske gen plizyè peyizan plantè ki al travay swa nan nivo palmis, nan nivo savyen ke mesye yo kidnape, anpil nan peyizan yo pratikman fè e mezir de prekosyon e de pridans paske pa gen 200 mil, yo pa gen 300 mil, yo pa gen 500 mil, yo pa gen 50 mil dola ameriken pou yo bay pou liberasyon, ebyen yo rete lakay yo. Plenyen pou kesyon manje se premye fwa ke sa rive nan listwa moun Latibonit kote se kwi ke moun yo ap tann pou moun pote lasistans pou yo. Si moun yo pa genyen se yo preske rete sou kont dyaspora a tou senpleman ki kab voye kichòy pou yo. San sa moun yo pa tap egziste ankò. Blèz ak Jan Wilner Sevè. De dènyè kesyon pou nou fini la a, vrèman pou nou fini e nou pral gade nan ka sa kisa responsab yo nan ODVA yo menm yo fè yo di eske yo pote asistans bay ekip peyizan yo, kiltivatè yo sou sa. Epi tou kisa nouvo responsab la lapolis la nan depatman Godson Jeune li menm li di pa rapò avèk sitiyasyon sa kap pase a? Trè byen. Pou ODV a nou ta ka di se yon direksyon ki dekriye pa rapò avèk ansanm anpil mouvman ke peyizan plantè yo fè pou mande avèk Ministè de l'Agriculture pou chanje direktè Jean Marie paske peyizan yo estime ke li pa alawotè pou l pote sèvis pou yo, paske nan rive direktè a nan tèt ODVA, bagay yo vin kat fwa pi tris, sitou pou plantè ki nan zòn Desalin, yo plenyen anpil pou kanal ke dlo pa janm koule ladan l, plantè yo ki nan senkyèm seksyon komin Senmak nan Bokozèl, Lagranj. Yo plenyen anpil paske dlo pa rive jwenn yo. Lè dlo a rive se avèk anpil difikilte ke se yo menm ki mete men pou ka pèmèt ke dlo a rive. Grand Saline pa sispann plenyen. Ebyen yo mande avèk Ministè de l'Agriculture pou pa rete jwe sou sitiyasyon sa a, pou omwen gade pou yo wè kisa ke yo ka fè paske kesyon manje, e atravè atravè peyi an latibonit reprezante sal reprezante a pou yo omwen gade pou wè kisa yo ka fè avèk sitou direktè jeneral la si gen de lòt plan ke yo kab aplike ansanm ki ka pèmèt omwen ke lavi reprann nan jaden yo men akòz kesyon ensekirite a e sektè a toujou montre ke li difisil sitou nan espas kote pou yo ka al fè kiraj pou pèmèt ke kanal yo ou dyapazon pou dlo ka rive jwenn moun yo an kantite a tan e kesyon ensekirite a souvan ke direktè a toujou montre. nan komin Lyankou e pratikman kraze, wout nan Tirivyè Latibonit sou zòn Kano pou popilasyon evakye avèk aktivite yo kraze, pandan ODV a li fè plizyè wout rantre pou gang yo rantre lakay yo avèk fasilite ak machin ke yo sot vòlè nan 2 lòt zòn. Sou sa ke ou gade sou sa ki gen rapò avèk direktè depatmantal polis nasyonal nan Latibonit la mesye Goudson Rosejèn ki pratikman pral genyen 1 mwa depi li enstale e o nivo komisarya e Gonayiv pou sèvi depatman an apre lansanm de sa ki te pwodui kòm dram e sou polisye yo ebyen malerezman pa gen moun ki konnen nan ki nivo ke Goodson Jeune e li pratikman ap travay kisa ki anpeche ke l e mande avèk sitou linite bib mo ki ki nan depateman Latibonit pou yo sispann avèk operasyon kwaze bra. Sa k rann sitiyasyon an vin pi difisil pou lapolis lè yo detounen, lè yo deside tounen pou yo vin travay. Paske nan moman yo kwaze bra a bandi yo jwenn aksè, plis zam vin jwenn yo. M kwè n ta wè videyo kote mesye yo prezante 2 nou, 3 nouvo zam ke yo di ke yo te voye achte ki rive jwenn yo. E pandan tout semèn nan, tout ekzaksyon, tout latwoublay ke mesye baz Gran Grif yo ap simen nan komin Vèrèt, se vre ke yo kase plizyè kay, yo kase famasi, men se tantativ pou kreye panik, pou zam. k ap soti sou fwontyè, zam avèk minisyon k ap vini pou yo ka resevwa yo. Malerezman, ke direktè depatmantal la poko poze pyès aksyon, ni nan pèmèt ke komisarya yo relouvri, moun Ti Rivyè Latibonit pa janm dòmi ni nan nwit ni lajounen pa rapò avèk ekzaksyon ke mesye yo ap sot fè nan 2 lòt zòn nan komin Vèrèt. Se nan sentre vil Ti Rivyè Latibonit ke yo pase sou gran ri Louvèti anfas Komisarya Ti Rivyè a se la ke mesye yo pase avèk otobis, avèk machin machandiz ak moun ke yo sot kidnape anba je popilasyon an ki pratikman rete de bra balanse pa gen anyen ke yo ka fè pou anpeche ke sa yo pase. Ebyen yo tout tan mande avèk mesye Goodson Jeune pou pou anpeche ke sitiyasyon an vin pi pi di e pi dwòl pou pèmèt ke polisye yo tounen nan sanm de Pwen stratejik sa yo menm fè de pwopozisyon yon sa blende avèk machin respektiv komisarya a, plis polisye yo k pou vin ladan l. Lè sa l ap anpeche kepis yo trayanse pou rantre nan nan santre vil Tirye Latibonit pou travèse al Vèrèt. Ebyen nan komin Lyankou gen de pwopozisyon ki fèt tou e pou mesye yo antann gen yon konntenè ki depoze nan zòn Kwa Mowo e gen yon bakòp ki ap fè ale retou sou wout la e mete yon cha yon cha blende ki pou fè depon sonde a travèse Lyankou nan patwouy ki kab anpeche ke bandi yo kontinye taye banda nan Latibonit la. Malerezman, Mesye Roger Goodson Jeune sanble mwayen ke li te resevwa nan men direksyon direksyon jeneral pnh la pou sèten polisye yo pa adekwat paske jile ke yo mande yo se de jile tak. Taktik ki ka pèmèt yo fè rezistans anba kout bal bandi yo, sanble ke jile ki vini yo, yo pa apwopriye, e sa k fè mesye Goodson Jeune poko ka mete pye l atè, e mesye yo gen pwoblèm e yo mande de gwo zam de gè, tankou mesye yo gen zam lagè nan men yo yo menm, pou yo ka al afwonte mesye yo mande pou responsab nimewo 1 nan pnh la voye zam.